Li sa lè nou te siprime sibvansyon an. E sa sa pou n note, sa pou n note se ke le fèt menm ke, le fèt menm ke leta te nan sitiyasyon li t ap sibvansyone sa fè ke li pa t ka respekte lwa 95 lan. Men la lwa 95 lan ki te mande aske si gon varyasyon ki fèt otou de 5 pou san sou mache entènasyonal la sou pri pwodui a fòk reflete reyalite a an Ayiti tou. e nou ba w garanti ke n ap pran de dispozisyon pou n asire n ke lwa sa a li respekte a la lettre dezòmè. Bon, menm lè, menm lè ou di li e pa sa l te ye, men e jodi a ou dakò tou si l nan katre, si l te nan 90 jodi a l nan 80, li kite 5 pou san an dèyè wi. Men men ban m di w yon bagay Marco, ban m di w yon bagay, ban m di w yon bagay Marco. Si w bezwen wè pri gaz an Ayiti, èske l pi wo oubyen pi ba, gon bawomèt. Bawomèt lan se rejyon an. Bawomèt lan se rejyon an. N ap sèlman gade pwodui ki vann 570 goud la, konbyen l ye nan tout lòt peyi ki nan rejyon an, e n ap rann nou kont si Ayiti alinye l sou pri an ou pa. Li senp. Li pa gen twòp konplikasyon ke sa. Non, men m di w sa, se paske ann Ayiti, ann Ayiti, Leta avèk moun ki nan sektè ekonomik, nan sektè prive, ki ap fè biznis yo, nan sektè dèzafè la, Yo toujou teni kont de ros. Chak lè gen ros, yo dakò yo pa gen pwoblèm pou yo monte pri pwodui yo. Men tout moun toujou di sa e se yon bagay tout moun konstate, ann Ayiti, pri pwodui pa janm desann. Lè pou l monte, gen yon rezon k fè l monte, lè pou l desann, li pa janm desann. An nou antann nou sou sa m fèk sot di w la Marco, se ke gouvènman an tann sa se de sipresyon sibvansyon an Lwa 95 lan ap respekte nan tout entegralite l. Bon, anben ok, peyi a ap tann sa. Bon, Val m pa konn si w gen lòt kesyon, m panse m pa gen lòt kesyon ankò mwen. Bon, e minis, ban m, ou t ap pale talè a pou depateman di centre, ou te pran egzanp pou li. Men minis, kòm se yon sèvis piblik n ap bay, pou depateman, depateman Artibonite, kòman nou panse ke gaz ap ka rive ladan li avèk fasilite. E menm e gran sid. Mwen di w ke pou depatman an, pou gran nò lan, gen yon antant ke nou jwenn avèk konpayi petwolyè ki pral livre a pati de Kap Ayisyen 30 mil baril pou kòmanse alimante depatman sa yo an atandan ke lapolis pran dispozisyon pou travèse kamyon yo nan zòn ki danjrez yo. E sa m fèk sot di la wi. Bon, wi papa nou pa gen kesyon? Alo? Bon, Val ap fon ba la. Wi, alò, mesye minis, mètè nan la ri an pa rapò avèk kesyon lekòl lan, eske ou panse ke tout mezi sanse, tout bagay deja ok la, lekòl lan mèt ouvè, pwoblèm gaz la ki te bloke sikilasyon, donk tout bagay ok? Eske gouvèneman an deja, tout miz an plas deja fin fèt? Tande, tande Kanpay. M pa osi mechan pou m di ke le fèt ke gaz lan al nan stasyon yo, sa vle di tout pwoblèm peyi an rezoud. Nou pa, nou pa, nou nan peyi a n ap viv li, gen de reyalite nou konnen ki pou ofiramezi rezoud. Men dan lentèval, dan lentèval, m panse pi difisil lan fèt asavwa alimantasyon stasyon yo, ki pral rezoud 2 lòt pwoblèm ke pwodwi sante transvèsal la yo, e dan lentèval genyen 2 demach kap fèt jan l kòmanse fèt nan anpil depateman, lekòl lan kòmanse ouvri nan anpil depateman, jodi a gen lekòl ki kòmanse ouvri, nap asire n aske se leta k pou pran responsablite l mete tout kondisyon nesesè pou asire ke timoun yo tounen lekòl, e leta pa ensansib a sa, yap fè tout mwayen posib pou asire ke pòt lekòl yo ouvri. Trè byen. Alò gen yon kesyon Marco te poze talè an, ou te eksplike li, ou te eseye, ou konprann, nan kesyon monte desann nan gaz la. Eske ou pa panse si gouvèneman an, menm jan e li gon ekip ki t ap travay, ki chita, ki gade ki jan pou gouvèneman jwenn lajan pou l fonksyone, poze dè zaksyon, Bon gen moun gen dwa di yo pa wè yo men bon. Met nan gouvènman yo te gon ekip ki tap reflechi e yo jwenn ke se nan Gaza pou yo monte l pou ajiste l paske rejyon an donk gon ekip moun kap fè refleksyon. Eske w pa panse si gouvèneman an pa fè menm ekip sa fè refleksyon an pou li pou l konnen lè gaz la monte. lap monte, lap fè popilasyon an abitye avèk egzèsis sa, lè l desann, yap desann li, ou pa panse nap bay posibilite pou genyen de jenn fanm ak jenn gason, pami moun ki ame yo, yo pran zam met nan do yo epi yo debake nan ponp, lè gaz la desann yo wè l sou entènèt epi ou tande gon deblozay ki pete, èske gouvèneman an kòmsi pa ta ka jwenn yon fòmil Poul poul poze yon aksyon pou jwenn yon m pa konnen yon mekanism ki di li monte yo monte l gon kominike k sòti gon nòt li desann li desann donk sa ka pèmèt ke popilasyon an abitye e l pa bezwen rekouri a la vyolans paske moun yo se kòb bank yo pran pou konstwi ponp yo e lè sa lè moun nan gen ponp ki boule ki kraze m pa si ke gouvèneman pral remèt yo ou pa panse l t ap. elegan si gouvèneman an ta reflechi a sa. Papay, pou sa peyi ap viv la kòm pwoblèm, vyolans pa gon kote l ap mennen. Jodi a tout moun gen, se vre responsablite premyè lan se leta, se le gouvèneman, men jodi a tout moun gen responsablite pou n asire n ke diskou yo, yo, yo pa, je dirè, yo pa ensite plis moun a fè plis ke sa n ap viv la. Sa pou n asire n se ke nou menm ki se ki se laprès, sosyete sivil la dan son ansanm, yo gen responsablite pou yo asire laske lè leta don pawòl, yo fè presyon pou leta kenbe sa l di a. Leta di ke li siprime sibvansyon an dezòmè lwa 95 la pa respekte, enben chak moun nan sosyete sivil la gen responsablite pou yo asire laske leta respekte sa l di l fè a San ke se pa vyolans jan w di la ki oblije fèt. Men kijan w kalifye sa? Gouvènman kòmsi 2 bagay ki dwe fèt otomatik, Mesye le Ministre, ou wè Ministè Komès, ou menm ki titulè ministè sa a, ou pran atravè yon nòt ou di 1, 2, 3 men sa k ap fèt, men pandan konbyen de tan y ap alimante ponp yo e men ki lè y ap kòmanse distribye gaz la? Ki sa ki anpeche gouvènman an li menm pou evite tout sa mwen avèk ou sot di la yo, kesyon rekou a la vyolans, li mete mekanism lan an plas pou l pa montre ke pou popilasyon an pa an kolè, pou l evite ke popilasyon an kolè? Paske nou menm n ap veye a desizyon gouvènman an pran, men Gouvènman an pran desizyon an pèp la te fache. Yo bloke, aprè yon nonb de tan gouvènman an stil kenbe desizyon an. Kounye an eske w panse laprès ak sosyete sivil ka anpeche pèp k ap peye gaz la lè l wè gouvènman an pa mete oken, m ta ka di li pa fè yon mizanplas pou yo monte desann fè pèp la abitye ak sa a? Ou pa panse ke se pa responsabilite jounalis avèk sosyete sivil, se responsabilite menm gouvènman an? travay. Mekanis lan pat otomatik paske te gen yon sibvansyon ke leta tap bay. Le tan il ariv ke sibvansyon an siprime, mekanis lan otomatik. Se otomatik, lwa di depi gen yon varyasyon de 5 pousan, fòl fèt sou mache a, se otomatik. Minis St. Jean, e... Pratikman nou fè plis ke 3 mwa kote gaz la nap vann nan peyi a on to m pa konnen enpansab 2 mil goud 3 mil goud li varye an fonksyon de ki kote ou twouve w nan peyi a men donk pa rapò a reyalite sa piske gaz la son pwodwi transvèsal te gen on ansanm de moun kap vann de pwodwi de premyè nesesite enben yo te ajiste pri yo an fonksyon de mwayen transpò etsetera etsetera men jodi a gaz la desann donk kòman e gouvèneman via ministè w la pral fè pou ke pou yo regilarize sitiyasyon sa yo sa di a ajiste pri pwodui de premyè nesesite yo a nouvo an fonksyon de pri jodi a gaz la ok tande tande tande val nan tout peyi nan tout peyi ki pran dispozisyon pou fè sipresyon sibvansyon an jan nou fè l an Ayiti la a, nou konnen pètinamman l ap gen de konsekans sou moun ki plis defavorize yo. Se pou sa, nan tout, chak fwa tip dentèvansyon sa a fèt, Leta gen kòm responsablite pou gon pousantaj ki sòti pou absòbe chòk la pou kouch ki pli zilnerab la e nan sans sa a, gen de planifikasyon k ap fèt pou n asire n aske Omwen moun ki plis vilnerab yo, ki plis defavorize yo, santi ke Leta gon chòk l ap chòbe pou yo. Si se nan sa w di a, si se nan ogmantasyon salè, men gen de mekanis k ap vini ensesamman. Ki mekanism yo ye la e Minis? Ou ka anonse peyi a kèk? Si moun yo yon ti jan an soufrans. M fèk sot di w la. Si se nan sa w di a, pa egzanp. pou pri pwodui premyè nesesite yo, kit se nan ka ogmantasyon salè, gen de mekanism k ap vini pou reponn a Samdo la. Men poko gen de refleksyon ki fèt pou di ki mekanism yo ye. Yo poko, yo poko ta kab di klèman idantifye. Byen tande Samdo la, frè m. M di w, kesyonay sa w fèt sot di yo a, asavwa entèveni sou pri pwodui premyè nesesite yo, oubyen pa, oubyen. Paralèlman ogmante ogmantasyon salè, gen de mekanis y ap reflechi pou ensesamman yo vin avè yo pou absòbe chòk la pou kous ki plis vilnerab la. Minis Minis Sen Jan e Bon jodi a donk leta pa sibvansyone gaz la ankò sèt en konsta e men dan lentèval. To de chanj lan pa janm ka stabilize. Eske nou menm kòm reprezantan popilasyon an nan gouvèneman k ap deside ou bon antouka k ap pran k ap poze dè aksyon an fèt pou amelyore kondisyon vi moun yo oubyen ki ta dwe poze dè aksyon pou amelyore kondisyon vi moun yo? Nou pa on ti jan krenn ke aprè on mwa, 2 mwa, piske to de chanj lan pa janm ka stabilize, epi vin gen on nesesite kote ke moun nan sektè prive k ap k ap kòmande gaz la, li di ke lajan l vann gaz la pa ekivalan a dola ke l bezwen, epi kriz nan kò nou pi rèd, Minis. Èske nou pa prevwa ke. Nou pa krenn, nou pa krenn ke sa rive, piske to de chanj lan. li enstab, li ta pa gen kapasite pou stabilize l, paske jodi a dola toujou kontinye ap monte, eske n pa krenn ke aprè 2 3 mwa gon kriz gaz epi sektè prive sa a mande pou nou monte gaz la ankò? Leta te fon pil ta sibvansyone gaz la Vava, ou dakò? Kòman? Ou dakò leta fon pil ta sibvansyone gaz la? wi. Sa vle di ke si gen de chòk ki vini ke leta dwe absòbe, lap absòbe yo. Donk sa vle di. Se chòk ki pa gen jodi a ki fè leta pa sibvansone gaz la ankò? Se? Se chòk ki pa gen jodi a ki fè leta pa sibvansone gaz la ankò? Ou di si gen de chòk ki vini, si pou leta absòbe, lap absòbe l pou popilasyon, e jodi a sak pase menm? Mato, mato, mato. Ou sipoze, ou sipoze nan tan nap pale la tout sa m gen pou m di m di klèman. Non nou pa di ou pa di klèman non minis. Non sa vle di Bamako pa mete pawòl nan bouch mwen. Men men sa m men sa m di w Marco men sa m di w men sa m di w gouvènman an rive nan yon sitiyasyon ki fè ke li te siprime sibvansyon an nou dakò? Nou dakò sibvansyon an siprime men dan letèval fò n raple n depi dizan depi dizan e plis leta te toujou absòbe chòk pou l te pou l te kenbe sibvansyon an. M douke si sa ka rive ke gon chòk ki vini ki pou fè ke popilasyon pa ka gon je dirè gon chòk ki vini nan pwodui a fè ke popilasyon pap ka sipòte l, leta pran responsabilite pou l sipòte l. Osi senp. Wi men anben se sak fè m mande w la minis paske jodi a nou gon enflasyon ki a 30. Se pa sa? Ah oui. Nou gen enflasyon ka 30 pou san. Donk sa vle di yon enflasyon a 2 chif, premye chif la e 3. E sa nou gen nan peyi a jodi a. Ou pa twouve jodi a li ta plis ke li ta plis ke nòmal pou leta te estime ke gon chòk jodi a pa rapò a enflasyon sa a pou l sibvansyone l? Men sa men sa pou n men sa pou n di men sa pou n di Marco. Jodi a dakò avè m deba a, nou pap fè l sou sipresyon sibvansyon an, paske leta siprime sibvansyon an deja, fòk deba fèt jodi a ki mekanis leta ap mete an èv pou sipòte moun ki plis vilnerab yo. Nou pap fè deba jodi a sou sipresyon sibvansyon piske sipresyon sibvansyon an fèt deja. Jodi a fò n fè deba otou de, aprè leta fin siprime sibvansyon yo, tenan kont de sa w di la genyen kòm pwoblèm, Ki mekanis pou leta mete an èv pou l vini an èd a moun ki plis defavorize yo? Deba se la pou n fè l. Men, Minis Sen Jan, Minis Sen Jan, bon, sou baz sa a, pa gen pwoblèm. E, nan moman n ap pale la, ou se yon moun ki nan peyi a, ou konn reyalite peyi a. Donk, se yon minis. E, moun yo deja nan kondisyon difisil. Yo pa ka manje. Avan peyi lòk, te gen anviwon 4 milyon de moun ki nan sitiyasyon densekirite alimantè. Jodi a, jodi a l ap vanse seryezman e m kwè li ap ap prale kite 5 dèyè. 5 milyon konbyen? Donk mentan, èske deja, tankou Marco te di l la, pa genyen dè eleman, dè evidans ki pwouve ke gouvèneman ke ou ladan l lan ta dwe ap reflechi pou di 1 2 3 4 humm alò des actions concrètes men sa l ap fè pou popilasyon an li menm li gon mieux être puisque se se misyon tout leta misyon tout gouvèneman sou lè w pa ka amelyore kondisyon vi moun yo pèmèt ke yo gon minimòm pou asire lamanjay la donk s on pwoblèm petèt yo ka bay gouvèneman tout non. Banm non bagay val, banm non bagay val. Men kote pou kòmanse repwoche gouvènman an. Si se gon nouvo bidjè kap sòti ensesamman, bon nou pral gade lajan ki te sòti nan sipresyon sibvansyon an, eske l pral kèk de kote ki pral itil kouch ki plis vilnerab la. Apati de la, ou sanksyone gouvènman an oubyen kritike l. Paske se bidjè a k pral fikse priyorite yo. Metan si apati de nouvo bidjè a ou rann ou kont ke vwala ke sibvansyon siprime, pa gen anyen ki pran de sibvansyon sa a pou al nan benefis moun ki plis defavorize yo, gen de kritik pou ka kòmanse pote. Men minimòm nan fè m di konfyans sa. Men, Minis Kikaden, gen yon bagay yo te aprann mwen. Yo di m ke. pratikman politik piblik yo li vini an fonksyon de demand sosyal yo, an fonksyon de reyalite sosyo ekonomik moun yo ap viv. Eske jodi a la a pa gon reyalite ekonomik ou finansyè ki ta mande pou gon ijans de mezi durjans ki pran minis? Ki de twa dyanm non bidjè. A bon ok. An jeneral bidjè yo soti a pati de premye oktòb. Jodi a n 14 novanm sa vle di ke nou te dwe genyen yon nouvo bidjè ki te pran sa yo an kont sitou nou ta pral moute pri gaz la. Bon e banm poze yon lòt kesyon e minis lekòl la te dwe ouvri an septanm. Pouvwa a estime ke gouvènman ki la estime ke popilasyon an p ap kapab epi yo repòte rantre dè klas la pou on mwa anplis pou oktòb. Epi paralèlman menm pouvwa sa a. double pri gaz la nan menm peryòd li estime popilasyon an pa gen mwayen, li pa gen anyen li ka fè a, li double pri gaz la, pri kous yo pral prèske double si yo pap tou double. On moun kap mennen on timoun lekòl ki t gen on abònman, abònman an ap vin double tou paske machin nan e gaz yo mete ladan l. Tout, gaz la se on pwodui transvèsal, tout moun gentan konnen ki ensidans ke lap genyen sou tout pwodui anndan peyi a. Mwen pa, kòmsi, mwen m pa wè kijan pou m konprann sa a. Si w ka eksplike peyi a, kòmsi sa gouvènman ap fè a, sa n ap fè a, ki sa li ye? Paske pandan nou estime ke moun yo, timoun yo pa ka al lekòl, paske gen difikilte, gen pwoblèm, paran yo pa gen mwayen, epi nou di, yon mwa, yon mwa aprè, n ap ouvri lekòl la, dan lentèval, nou double pri gaz la. Nou retire sibvansyon an, donk kounye a la nou reprann tout bagay nòmal, lekòl yo ap toujou ouvri, lekòl ouvriye yo te yo kontinye ouvri minis, pa gen pwoblèm ankò. Scoop! Dako m pran m pran sanm pou m tande w mesye w fè menm bagay la tou. An m pran sanm pou m tande w mesye w fè menm bagay la tou. Nou dakò ke pou reouvèti de klas fèt, Gen de responsablite ki revyen a leta nan sa ki gen a vin ede paran timoun yo. Nou dakò avè m? Leta estime ke gen yon seri de devwa pou l te akonpli ki te an reta e sou baz sa a li te mande aske yo pwolonje don mwa. Men n ap dakò avè m Aprè leta pran dispozisyon pou l pwolonje l don mwa, gen de moun mal entansyonnen k bloke peyi a. Nou tout se nan peyi a. Gen de moun mal entansyonnen ki bloke peyi a. Kounya la sa pou nou dakò, sa pou nou dakò m dakò. Sa pou nou dakò m aprè m ap ensiste sou li. Se pou nou asire n ke montan ki dekoule de sibvansyon an, se pou n asire n aske l al sèvi moun sa yo. Sa pou n note, sa pou n note. Ministè de zafè sosyal gen de mezi l ap pran pou akonpanye paran. Ministè edikasyon nasyonal gen de mezi l ap pran pou akonpanye paran. Se yon pakèj. Se te pou yon bon maten w ap leve yon fwa pou bagèt majik epi y ap vini. Wi men e pou lekòl la kounye a? Paske menm lè nou debloke gaz la, lekòl la kontinye pa ouvri e oubyen kondisyon yo vin pi agrave. Donk sa n ap fè kounye a? Èske n ap repòte lekòl la pou yon lòt mwa An atandan ke nou rezoud pwoblèm sa, paske yo t ap pale de yon 14 mwa, m sonje André Michel t ap pale de bagay sa, ke leta pral fè, e nou poko bay katòzyèm mwa, men e pri a k double, menm lè nou pèmèt ke gaz la jodi a moun yo jwenn li nan ponp, men pri a tèlman egzajere, moun prèske pa ka met gaz nan machin yo, e lekòl la jodi lendi toujou pa ouvri, donk kisa n ap fè an urjans? La Bomba dakò lè w di m ke pri a tèlman egzajere, moun kwè se pa ka met gaz nan machin yo. Ou pa teni kont de sa, minis? Non, non, non, ou mèt tande sa m ap di w la, Marco, ou mèt tande sa m ap di w la. Gon sektè nan peyi a ki te jire aske gaz se nan enfòmèl pou l vann pou nèg rich. Gon sektè nan peyi a ki deside ke gaz se nan enfòmèl pou l vann pou nèg fè pil kòb pou yo rich. Jodi a, reyalite an se ke. yo retire l nan men yo ki t ap vann li kat senk mil goud la, yo retire l nan men sektè ki te rete nan enfòmèl pou l vann nan, yo mete l disponib. Nou dakò kondisyon yo pa fasil. Nou pa gen, nou pa al envante la, nou tout nan peyi a, nou dakò sitiyasyon an difisil. Men Leta gen pou l mare ren l, pou l pran tout mezi pou l pèmèt aske menm si se pa se pa dans on ansanm, men omwen l akonpanye paran yo pou lekòl ouvri, paske lekòl nan tout peyi pa dwe antre nan politik. Enben, n ap tann leta a minis. N ap tann li Mato. Enben, n ap tann li wi pou nou ka voye timoun nou lekòl. N ap tann leta a. W ap tann li pou? Non, n ap tann leta a. Nou menm n ap tann li. Kòm sitwayen, nou menm n ap tann li. Pase ou menm ou se yon minis. Jodi a ou se reprezantan leta. Kòm ou di nou sa, nou menm nap tann leta pou nou ka voye timoun nou lekòl pou kondisyon yo ka amelyore. Leta gen poul pran, leta gen poul mete tout an nèv poul asire laske gen dezakonpanyeman kap jwenn paran yo pou asire ke timoun al lekòl, lekòl paka nan politik. Eben dakò, mèsi anpil minis, di leta a pou nou timoun yo poko ka al lekòl. Mèsi anpil. Mèsi Marco, se ton plezi. Mèsi. Bon, ok, nou tap fon ti pale avèk ministre. Ricarden Saint Jean e bon Misan di anpil bagay moun yo anote sa pou yo note nou menm nou pa konnen moun yo anote sa pou yo note donk kanpay n ap kontinye emisyon an men youn nan bagay ki difisil jan m tap di minis lan nou pa ka nou pa ka repòte rantre lekòl rantre dè klas la pou kondisyon difisil ke paran yo konnen. e nan menm peryòd nou repòte l pou kondisyon difisil la, nou pa fè anyen pou amelyore l, nou pito double pri gaz la, nou double pri gaz la, e nou pa fè anyen dan lentèval pou moun. Donk kounye a, m konprann ke kòm si sanble gen yon difikilte la, gen yon pwoblèm ke nou sanse poko sène nan sa n ap viv la la. Donk se ekstrèmeman difisil. Jan peyi a ye la bon e antouka nou espere leta leta fè sa poul fè men epa minis ricaden sen jan kap fè fè lekòl la ouvri lekòl la pou lekòl la ouvri se gouvènman gouvènman wi Petèt ann al kè minis tipa tipa. Non e pa li e pa li mwen pwoblèm mwen pwoblèm mwen te gen a misye pwoblèm m te gen a misye kem toujou gen avèk avè li wi se paske misye te dwe pi koyeran kòmsi Pou jan moun te pran minis Maniga, gen desizyon l pa ka pran. Sa vle di ke misis Maniga wè peyi a bloke. Donk se pou misye te gen yon diskou pou eksplike ke kondisyon ki gen la yo ap pèmèt ke Leta ap repòte rantre lekòl la pou de semèn oubyen twa semèn ankò. Oubyen pou l te mande pou gen sekirite pou timoun ka al lekòl. Men lò gon peyi k pa p fonksyone, k pa p mache ditou. epi pandan peyi a lòk ou anonse lekòl ouvri pa gen gaz pa gen anyen donk lè sa ou fè moun pran pou yon betizè donk se ke se sèl pwoblèm sa men kontrèman e pa sèl